M ap salye medya anliy yo, m ap salye tout kanmarad rezo sosyo yo, fanm kou gason, e m ap salye konpatriyòt nou yo k ap viv aletranje, ki genyen lonbrit yo, ki gen nanm yo anndan peyi a malgre kò yo deyò peyi a. Maten an, nou fè rankont, tankou kanmarad la sot di, avèk laprès pou nou kapab kontinye. Denonse e motive popilasyon an pou n di peyi a, fanm ak gason, m konprann yo te fè nou fè erè, nou te pran lari se vre n al rele nou di si Jovenel pa ale n ap mouri, nou tout wè jodi a se lidè yo sèlman ki rantre k al viv. Men wè yo mouri a se pou nou. Jodi a nou te di si Jovenel pa ale nap mouri. Jovenel ale olye nou viv nou wè nan kisa yo mennen nou. Lekòl pral louvri la. Minis edikasyon nasyonal anonse nou pa konnen sil fè anons oubyen pa. Yo di lekòl ap louvri 5 septanm. Pandansetan, Madan Sara, kote se avèk panye sou tèt machin yo voye pitit yo lekòl, yo pa gen aksè pou yo pran, non sèlman pou yo al achte, pou yo vin vann, pou ti benefis la pou yo ta peye lekòl pou pèmèt timoun yo vini. Moun ki te travay nan plaj, plaj fèmen, pa gen mwayen pou yo menm voye timoun lekòl. Sa k ap travay nan faktori pa gen mwayen pou voye timoun lekòl. Sa k ap travay nan restoran, restoran fèmen. Sa k ap travay kay madanm, jodi a madanm pa ka pa ka kenbe moun. S on peyi, nou ta di, peyi a fèmen. Li fèmen ni pou polis, ni pou sivil, eksetera. Nou santi manèv k ap fèt yo, nou konprann ki kote yo te vle mennen nou. Ebyen, nou menm nou konprann jwèt la, nou santi tou gen de demach k ap fèt, pou yo resikle kòm dabitid peyi a gen sa kòm pratik lè wap defann pèp ayisyen genlè se oul kont ayisyen genlè pèp ayisyen mandew sa w gen ak moun kap goumen pou ou sa w gen ak moun kite diw non kote yap mennen w nan se nan lanfè e ou pap sòti paske mwen menm m sonje lè mesye yo te mobilize tout fòs yo pou yo te kapote pou yo te asasinen Jovenel Moïse. Mwen te di mesye atansyon, nou ka toujou kraze yon boutèy, men a sa pou nou reflechi se ak ranmase zenglen boutèy la. Jodi a tout moun wè zenglen an. Men lè nou gade demonstrasyon k ap fèt swa tan nasyonal ak entènasyonal, sa vle di mèsenè ki regwoupe anndan klas politik lan, se pou kominote entènasyonal la yo t ap travay. Jodi a pou mwen misyon an prèske fin akonpli e se sa ki esplike Nasyon Zini rann kont misyon ke yo te bay mèsenè yo, misyon ame jenn gason ak jenn fanm nan geto yo, nan katye popilè yo, pou yo te kapab jistifye yon mwayen pou yo retounen nan peyi a, jodi a sa nou rann kont, avyon minista, avyon Loni, konsèy de sekirite Loni, nou wè avèk ki ton, avèk ki awogans. Y ap entèfere nan lavi politik lakay nou paske ou konnen yo travay pou sa. Sa vle di gon mizanplas ki fèt pou sa. Nan mizanplas la, sa nou menm nou denonse parapò a sitiyasyon densekirite ki la a, sèke le Core Group, ke anpil moun pran ki regwoupe dè diplomat, enben sa nou vin dekouvri anndan Core Group lan, se yon asosyasyon de malfetè ki rantre nan yon dinamik kreye kondisyon inimen, kreye kondisyon dezastrez, kreye kondisyon pou yo di nou pa ka pran swen tèt nou, kreye, m ta di, yon sitiyasyon pou jistifye. okipasyon peyi a de fason miskle. Men sa ki enteresan nan kesyon an, e nou menm jodi a nou mande medya an liy, près nasyonal kou entènasyonal, plan Kò Gwoup genyen an, se mizanplas l ap fè la a. Men y ap tann ke manda 10 senatè yo fini, paske pou yo menm, si yo kòmanse fè sa y ap fè a pandan manda 10 senatè yo, se kòmsi pou yo gen 10 eleman kanmenm ki gen yon sètèn lejitimite. Se yon preparasyon nèg yo ap fè pou peyi a. E preparasyon y ap fè sou peyi a, moun ki dèyè misyon pwojè a, nou ta di, se 3 peyi sa yo, men nèg ki alatèt li, Se les etats unis pou kapab mete nou ajenou e lè yo fin mete nou ajenou lè yo ap vini pou nou di bon nan sitiyasyon nou ye la ebyen mèsi bondye sovè yo vini le fèt ke kounye ou pral aklame yo kòm sovè k vini ebyen Sa pral pèmèt yo yo rantre nan pwojè mete an èv sa yo te gen kòm misyon, se vin eksplwate totalman resous sou sòl ke nou gen. Sa vle di se vòlè yo bezwen vin vòlè nou, wap gade nan tout zòn ki gen resous yo, wap gade gen gang ame. Lanmò 100 jou ap fè travay pat moun. Sa ki bo, sa vle di chak moun gon misyon yap fè ke jodi a kominote entènasyonal la pran tout moun kap analize sitiyasyon an kòm des enbesil. Ebyen nou menm nou konprann sa e se sak fè nou di le 22 out, k ap vini la a ki make, daprè listwa nou, soulèvman dèzesklav. 22 out, 21 ouvri 22 out, li gon sinifikasyon enpòtan. Fòk nou kòmanse fè moun Nasyonzini yo, fè minista, fè bagay ki make yo, wen. Fò nou kòmanse fè yo santi ke peyi a pa vle yo. Fò nou voye yon mesaj ba yo e nou mande tout fanm ak gason fòk nou kòmanse mobilize kont la prezans de la minustah anndan peyi a. Sa yo rele bini an. Kòm machin yo a pa make bini, machin yo a make UN, fò nou kòmanse fè yo santi ke yo pa byenveni. Paske se paske yo santi yo konfòtab ki fè yo ka ame peyi a. Yo fin ame gang yo. Yo kidnape nou. Yo touye pitit nou. Yo touye frè nou. Yo touye madanm nou. Yo touye papa nou. Yo touye moun ki ba nou djòb. Yo mete nou ajenou. Jodi a y ap debake machin blende, y ap debake sesi, pa pou ranfòse. Enstitisyon tankou jan yo te di yo bay tèt yo misyon an. Dayè, si yo te vin ede nou, si yo t ap ede nou, yo t ap pran lame Dayiti, yo t ap ranfòse fòmasyon l e yo t ap bay lame Dayiti mwayen ak ekipman pou akonpanye lapolis nasyonal. Ozetazini, pandan anbasad ameriken refize lame Dayiti rantre nan batay pou retabli lotorite de Leta, Pou retabli sekirite anndan peyi a, m raple m le 1 janvye 2020, avan prestasyon sèman Joe Biden, yo di patizan Trump anvayi Sena a, anvayi Kongrè a. M pat wè yo te pran lapolis voye al mete moun sa yo deyò. Se lame yo te mete deyò. Marines yo te mete deyò. Alòske nou menm nou gen nèg yo ame avèk galil, ak a 47, M 50, M sesi. Pandan lapolis pa gen fòmasyon, se avèk anpil strateji manèv y ap fè pou yo konbat bandi yo, yo refize lame pa nou an, yo refize yo. Rantre pou retabli otorite de leta. Kounya se yo menm ki vin ap pale kòm si son lòt lame se sesi kap vini pou mete sekirite nan peyi a. Ebyen nan sans sa nou anonse 20 out 22 out nap gon manifestasyon kap rasanble anba limyè lalin. Nap genyen pou nou vire pou nou fè Dèlma pou nou fè. Yon ansanm de pakou, men manifestasyon an pral gen pou al òganize yon seremoni nan pye Papa Desalin pou nou kapab kontinye chèche espri ki te goumen kont blan yo pou nou wè kòman nou te kapab mande Kongolo. Paske lè yo di Kongolo wale, kilè wa tounen ankò? Jodia nou bezwen pou ke Kongolo tounen. Paske Kongolo te pote yon sipò, te pote yon apui a la seremoni di Bwa Kayiman, e se sak fè lè gè a tap avanse nèg yo tap manje blan, ebyen lè kounya nou vi batay la fini, ebyen pou Kongolo tounen an Afrik, ou wè yo chante yon chante, yo di Kongolo wale, kilè wa tounen wè n ankò? Ebyen jodia nou ta renmen Aske Kongolo tounen vin ranfòse nou paske nou nou twouve nou anfas yon pwisans enperyalis ki detèmine pou estèmine nou pa rapò avèk Iradyòm ke yo di nou gen Benè la. Se pou tèt sa Ameriken vle touye nou vivan, yo pa vle nou ralanti sekirite peyi a, yo pa vle nou met lòd lakay nou, Yo menm yo fè tout sa yo kapab pou ke pa gon kouto k rantre sou teritwa yo, alòske nou menm yo anvayi nou ak tout mwayen ki pou mete nou ajenou. Ebyen, an se sans, nou envite popilasyon an, nou pou la koperasyon entènasyonal avèk l'ONU, avèk la Frans, avèk le Kanada, avèk Lèzetazini, men nou kont tout okipasyon, tout enjerans, nou kont tout manèv esklavajis. Kolon yo vle retabli anndan peyi a sou yon lòt fòm. Wi nou dakò koperasyon, nou pa ka di nou pa vle koperasyon jodi a avèk Lèzetazini. Nou pa ka di nou pa vle koperas, men nou vle yon koperasyon yon Poutine Mali. Jodi a n ap gade kòman koperasyon Poutine Mali ye, enben nou ta renmen yon koperasyon tou alamanyè de Poutine. de Poutine Haïti paske nou rann kont peyi sa lè w gade Poutine kòman li pote sipò a peyi Mali ou wè li se pa moun kap mande charite men yo trete avèk respè nan dinite enben se pou tèt sa manifestasyon manifestasyon nap genyen 22 out lan son manifestasyon tankou nou di poun kontinye ak mobilizasyon. Bini met ansanm avèk kominote entènasyonal la yo touye prezidan nou. Se Bini ki touye Jovenel Moïse, ki pote sipò bay ansasen yo, ki kreye espas paske lè Jovenel te rele yo, yo pa reponn, ebyen jodi a yo rive nan faz pou yo mete an èv sa yo te genyen kòm misyon, sa yo te genyen kòm politik. Dayè, ou wè y ap, m ap fini pou m di, ou wè y ap sipòte yon gouvènman, Ariel Henry, antanke asasen ki patisipe ki te reprezante bini dan lasasina de Jovenel Moïse, ki te reprezante Nasyon Zini dan lasasina Jovenel Moïse, w ap gade, Ariel Henry pa gen ni misyon, ni manda, ou wè y ap konsève Ariel Henry nan tèt peyi a. Enbyen, nou menm n ap di tout moun, tout òganizasyon, An nou mete men, pèp ayisyen, m konnen w ap soufri. Sèl mwayen pou w soti nan soufrans ou ye a, se kan w asime, ou pran responsablite w, ou desann sou beton an pou n goumanen ak yo pou pèmèt nou rejwenn dinite nou epi pou nou viv tankou moun. Mèsi.